Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 21 avril 2023 ba wi vendredi 21 avril 2023 trè bon wikend a chakun de vou e se parti pou vòtre emisyon jodi 20 avril 2023 li te 5 an aprè midi gen yon sèten de forestal jud ki entèpele pa lapolis nan Pòtoprens, zòn Channmas, abò yon Toyota Rav4 koulè vèt, imatrikile AA 46027. Mesye Florestal Jude, se ta youn nan bra dwat Ronel Destina, di Ti Lapli. Se sa lapolis fè konnen Jude, li menm, vire pou kapab ale sou Belè pandan lapolis entèsepte li. Poukò li la mesye sa li plase an garde à vue. Ebyen m ta kapab di se chak jou lapolis li menm lap frape nan rejyon metwopolitèn pòtoprens lan men ekoute gen anpil moun ki toujou ap kwaze ti dwèt yo pou di ebyen poukisa se pa gwo bandi yo lapolis mete men sou yo paske e nan dènye tan sa yo fòn di ke gwo bandi yo yo parèt trè trè trè malen. Dènye nouvèl konsènan ti makak. E jiska prezan, paske nan emisyon yè la, m te pwomèt nou ke m ap chache plis enfo konsènan ti makak pou nou, ebyen, jounen an li anonse li vreman difisil, e n ap fè tout sa nou konnen pandan jounen an la pou wè si n ta kapab vini avèk yon enfòmasyon konsènan ti makak, eske li mouri ou pa, paske pandan lanwi. Rumè yo te toujou ap sikile e jiske maten 21 avril 2023 m ta kapab di gen anpil pawòl k ap sikile otou de Ti Makak. Nou menm nou pwomèt ou ke pandan rès jounen an n ap eseye vini avèk yon emisyon pou n kapab ba ou verite an sou koze Ti Makak la. Fò n di byen ke. M pa konnen si sa antre nan kad yon divèsyon, men nèg yo ap frape anlè a. Baz Ti Makak la. Un fè sèten se ke Ti Makak li absan. Ti Makak pa nan tèt ploton an. Pa bliye yè m te di nou ke nan yon emisyon, Ti Makak se pa li menm ki nimewo 1 baz la. Se son frè Black K ki li menm nimewo 1 baz sila. Donk, jan m di nou, jounen jodi a la a, n ap fè tou sa nou konnen pou n kapab vini avèk yon verite sou koze ti makak la pou konnen èske l mouri ou pa. Gen yon sitwayen mwen wè ki voye yon mesaj bay Izo Vilaj de Dye. M pa raplem non sitwayen an non, men son atis ki mande Izo pou kapab asime responsabilite li nan sa ki gen awè ak lanmò H-Taliban. M panse ke sitwayen sa li kapab fè yon deklarasyon konsa. Men deklarasyon sa li mal vini. Poukisa li mal vini? Paske Lè w fè yon deklarasyon konsa, anpil moun kapab prete li a ekivòk pou di ke, ebyen, sa k pase la, Taliban te nan gang? Konprann byen wi sa m ap di w la, paske lè w mande Izo pou l asime responsabilite li, pou okipe fanmi Taliban, m pa fin dakò. M pa fin dakò paske anpil nan nou, di ke taliban se yon moun ki pat nan afè moun. Donk si taliban pat nan bagay ki wong mezanmi, m pa kwè yon bon maten n ka mande Izo pou l asime responsabilite l anvè taliban. Si se yon bandi k mouri nan baz la, ke Izo asime responsabilite li anvè fanmi viktim nan si li vle. Konprann byen wi. Donk jounen jodi a la a, li ta plis enpòtan pou ke mesaj ou ta voye ale a pou di Taliban mouri taliban ilè inosan men si genyen de twa bon samariten ki yo menm ta vle fè yon kichòy tankou jan fantom fèl la ou kapab mande pou anpil lòt moun fèl men ou menm tou ki fè anons sila a. Ou te kapab fè premye pa a pou voye yon ti kichòy bay fanmi an e pou w mande lòt bon samariten pou yo menm anbwate le pa. Men pa kesyon de dire a Izo pou l asime responsabilite l paske H-Taliban mouri pou li. Konprann byen sa m pral di nou an. M gen yon mesaj m pral fè nou tande. Mesaj sa a se Sniper ki lanse l. Misye pale, li pale ak lòt polisye yo, li di nèg yo ekoute, sispann touye inosan. Sispann touye moun ki pa gen rapò avèk nou. Li tap fon ti pale sou lanmò H Taliban an. Jounen jodi a li di ke nèg yo nou ka batay. Si nou ka batay, ann sanble fòs nou pou n al kanpe devan vilaj la. anfas izo. Ann rasanble fòs nou pou n al kanpe anfas ti lapli. Ann rasanble fòs nou eske kris la ladann? Men ann rasanble fòs nou pou n batay anfas bandi yo. Paske gon bagay pou konprann, si bandi pale avèk yon moun sa pa vle di ke moun nan bandi pou otan. Konprann byen wi. On bandi ka pale avèk yon moun On moun ou ka wè l ap pale avèk yon bandi epi moun nan pa bandi. M kwè anpil nan nou konn ap defann Fantom pou di Fantom pa bandi. Menm lè Fantom te desann nan Boston, j'assume, li te mande Tòg pou l al batay pou Tòg e Tòg di l non. Se atis ou ye, rete nan kan atis ou. Sa pap ka fèt. Men, jounen jodi a, anpil nan nou ap di Fantom pa bandi. Eske nou konprann? Enben, jan nou kapab defann Fantom nan tou, gen anpil sitwayen nou kapab defann yo. Avan m fè nou tande Snaypè a, fò m di nou ke je jamè, sa fè dezyèm fwa m ap di sa nan yon emisyon, mwen pa janm vle denonse pèsòn Tan ke mwen pa genyen, m ta kapab di, de bagay ki di moun sa son bandi. Tankou jan anpil nèg ap fèl, m pa vle fèl. Paske sa ka rive, on Arab voye enfòmasyon sou on moun ba ou, epi moun nan pa bandi. Sa ka rive ou fon flay, epi ou imajine ou fin fè flay sa ou di moun sa se bandi, Lapolis kwaze avè l, ba l tèt. Obyen, yon lòt gwoup gang rival kwaze avèk li, ba l. Epi kounya, moun sa a, li mouri sou konsyans ou. Se sa k fè, m vle konseye ni TT ni Morvan, lè nou pral lage yon enfòmasyon sou yon moun pou n denonse l, fè yon ankèt anplis. Menm lè nou kwè nan sa nap di a wi men fè yon ankèt anplis paske lòm kapab twonpe a tou moman e twonpri w la li kapab koze anpil dega ann tande Sniper. Mesye sak gen la? Banm di nou wè, bagay ak gwoup sa, m preske pa pale ladan l pase m paka rele sa gwoup ankò. M plis wè anpil nan nou menm yon pakèt tèt pete nou ye. Ou wè sa m di w? Anpil nan nou ki te fè sant Ay map mande poukisa yon nèg nou fè tout tan sa nan akademi nou fòme epi e konpòtman sa n vin bay deyò nou twò sousou n twò lach mesye e dan pouri nou ye Ay e nou gon ta de nèg nan leta nap sekirize nou konn nèg sa e menm nèg sa kap detwi nou ankò wi epi nou pa wè kiyès pou n al met dlo nan fanm yo se ti taliban nou tiye seksi mal nou tiye taliban e n tiye anpil lòt ti jèn ankò mesye anm di nou yon bagay. Misye kòm polisye, ou wè mwen menm, m pa santi m fyè paske m son polisye. Paske yon pakèt lach nou ye. Nou ka goumen mesye, m konnen n ka goumen. Ok, si se moun sa yo, sa yo rele moun nou pè yo, avè di depi n parèt yon kote, yon bagay ki fèt, n konnen yo pral sanksyone nou, yo pral konvoke nou, n pè mouda nou, n konnen n ka goumen. Ou wè nan jou k ap vin la yo, ou wè si n pa goumen mesye. E nou k ap wè l wi. Okipe oganizasyon dwa de moun tet nan gè tout moun sa e volè yo ye mesye. M konnen sniper kap pale kyè bwa. Sa map dia map dil mwen menm. Se sa m di nou ekipe vye jounalis bouda chire ok yap rantre lakay yap tiye manman nou yap tiye pitit nou yap kidnape nou ok epi nan plis nou pare kote maladi a ye an pa janm al la e ti malere kap fè ti mizik yo kap bat kap bat kap met ti anbyans yo se nou menm nal tiye. Wè sa m di non, men menm m di nou sa. M tande nou gen yon lis pou n tiye jèn ki pral jwe nan geto paske tan n bliye si nèg sa yo nan geto yo soti, si se nan geto y ap viv. Men m gen yon lis pou nou tou menm. Sa ka rive nou pran m avan wi, men m ap pran nou, m ap manje nou. Ou wè m di nou sa. E paske m prèske pa nan gwoup avè nou ankò. Ou konprann? Paske se bagay masisi n ap jere, se bagay lach n ap jere. Anpil nan nou e bandi k bòs nou. Men nou konnen men mpa yon bòs mwen menm. Mpa yon bòs. Mpa nan kidnapin, mpa nan vòlè a nèg. Nou konprann mwen? So, si nap fè peyi, ann fè peyi. Ou konprann? Nou tout ka goumen. Tèlman gen sousou nan nou menm. Nap wè menm wè tankou ta de bagay mte konn avè nou, mwen bliye kòm pa la avè nou lan ankò. Pase mkonnen nou ka bay mwen, n ka touyem. Ou wè sa mdi nou an? Imajine mesye, yon peyi konsa menn, touris pa ka rantre. Ok, gen yon nèg k pral di m ou chèf, pandan se tan nou pa ka pase la Matisan. Nou chèf, nou pa ka pase Kwadèboukè. Nou chèf, nou pa ka fè Pènye, nou pa ka fè yon ta de kote mesye. Men menm fò m wè zam sa m nan menm nan, wè si n pa vle travay pou li, m ap tounen zam m nan menm nan kont nou. M deja di sa. Masisi direktè lapolis la. Wè m deja di nou sa mesye. Wè mwen menm, nou kòmanse retire m nan lis polisye yo. Ay m son polisye apa. Ann jwenn pèp la. Gade eta anba lavil la. Gade eta pòtay la. Wè sa m di nou an? Kisa n ap tann? E nou t gen zam nou? Nou pa gen manda non mesye. Nou pat nèg ki tal nan eleksyon nou gon mwa pou manda n fini non mesye nou se chèf nou chèf nèt mesye ann goumen pou peyi a Konna mesye lèm wè nou m plis ka fon bandi konfyans ke nou menm wi pase n lach anpil depi nou lach nap fè tout bagay depi n visye nap fè tout bagay Nou konprann mwen Pwòp nan nou an ko wè nèg klan kavèn nan klan kavèn nan solid. Wè m gon bon klatch solid. Anpil nan nou bezwen foto m. Hay m paka gen kontwòl mwen vre granmoun. Ou wè sa m di non mesye. An nou kite lach mesye. Nou ka goumen ann batay mesye. Ann goumen. M di nou sa a ann goumen. Si nou santi n fèb mesye ann fon kò. An nou fon kò. N ap jwenn moun k ap ban minisyon wi. Pou nou konbat ensekirite a nou ka fè l. Nou ka fè l. E nou kapab mesye, nou ka goumen, nou pran fòmasyon pou sa. M konnen gen anpil nan nou ki gen volonte. Nou ka fè l. Men m pa gen lòt peyi de echanje ladan m viv. Menm lè m konn vwayaje. Ou wè sa m di nou an? Men m pa wè plas mwen pral kanpe nan yon mòl pral fè sekirite. Ou wè sa m di w lan? M pa wè plas mwen lòt kote ladan l. Ayiti se peyi m li ye. Bap ba nou manti mesye nou komanse fem nou komanse fem transfome m pa vle wè anpil nan nou si nap fè peyi mesye ann fè peyi nou gen pouvwa poun kenbe pouvwa wi mesye nou gen pouvwa non selman poun pou nou depite pou nou senatè pou nou tout bagay net nou gen pouvwa poun retire si se si se premye minis oubyen jan yo rele la ki enpeche ki enpeche n fè travay nou mesye nou ka nou ka anplase le nou gen zam nan men nou kot sa n pè la. Kot sa n pè la n gen zam nan men nou kiyès nou pè nou sòt nèg yo pa janm konprann si vle n vle n ka pran yon nèg ki kredi nan lapolis al mete l nan palè nasyonal wi hein nou ka fè sa a ok nou gen mesye militè avè n tou pot men avè nou tou ba nou bon kout men nou ka mete ansanm avè yo pou n travay kot sa n pè la. Polisye. Konta de nèg nap bay sekirite. Nèg poun ta rete nap baw sekirite. Banm di nou bagay m toujou di nou pwoblèm nan epa izo, epa ti lapli, epa jan li rele e bon map toujou dil kòlèg mwen babekyou pase lap mouye a tit polisye a mwen menm son polisye map toujou konsidirel kòm yon polisye tan dout lòt ankò menm sa kap fè kaka yo mwen menm nou konn kijanm ye ok avè di nou menm nan pa gen pouvwa poun enstale moun nou nan palè nasyonal poun enstale moun nou nan primati. Hein mesye, valè moun nou konnen kredib nan peyi a, nou konnen nou pran ti mesye militè sa yo toujou avè nou mesye. Ok, yo toujou avè nou, yo toujou ba nou sipò yo, ba nou bakòp yo. Nou pa ka pran mèt tèt ansanm avè yo la, kont reyinyon nou pa ka fè la, e nou t gen zam nan men nou wi. Nou pa gon manda non. A vle di nou pral pran yon nèg, yon nèg yo mete, yo menm akize l. Ok, yo menm akize nèg a nan nan nan lanmò prezidan yon peyi. Nap bal sekirite chak jou, nap maltrete pèp la ankò. Nou men bon mesye mesye wè nou menm polisye mesye nou fè pati de pwoblèm nan e nan eta peyi sa ye la wè sa m di nou an anpil nan nou visye ok anpil nan nou pa gen kè ou konprann anpil nan nou pa gen kè wè sa m di nou an anpil nan nou tou fè kaka. Kusap ok la rive yon lè nou pa gen pè ankò hein mesye Ann fè kè Dessalines kontan mèt la hein ann fè kè Dessalines kontan kote polisye mwen ka goumen yo M konnen gen anpil nan nou t gen goumen mesye M konnen gen anpil nan nou t ka goumen. E gen anpil nan nou m fè konfyans. Nou konprann? E nou gen lejitim defans nan men. Nou ka fè tout bagay nèt mesye. E nou gen monopòl vyolans nan men nou mesye. E nou gen zam legal nan men nou. Nou pa nan nou pa tal nan eleksyon nou pa gen manda nou pa konn kilè manda nou ap fini. Amen. Ok gade ton yon peyi yon peyi sal konsa imajine lè inifòm sa sou nou la kisa nou sanble gen bagay nou ka fè nou ka moute kont banm di nou bagay nou ka fè nou ka moute banm di nou bagay klè mesye ok nou ka moute yon yon yon kèm de gadi sa yon komite wi an nou ba yon egzanp An nou fè lemond wè nou. Yo a di ok yon lè polisye oubyen moun ki gen zam legal nan men yo a. Zam legal wi m pale. Nou gon bagay nou ka fè. Nou ka fè dezameman an wi. Si nou pè fè afwontman nou ka fè dezameman an. Nou ka pran pil sektè nan peyi a nou fon konpozisyon de 30 oubyen 100 jèn fanm jèn gason oubyen pe epòt la bon m pa pale de laj ok. De moun kredib nan sosyete a wi. Yo ka al nan geto a. Yo ka al pran pawòl geto a. Ou fè mesi. M di nou gen de bagay nou ka fè nou menm. Nou ka met premye minis, nou ka met nou, nou, nou ka met prezidan. Pinga n konnen sèl nèg sa yo t konnen pede fon ti gwoup fè kaka lè y ap plen pòch yo. Epi pèp la nan pousyè, nou menm ankò n nan pousyè. Lè nou mouri, gade pwoblèm nou. M konnen gen anpil nan nou lè n mouri e kèt yo fè pou yo antere nou. Antere nou mal. Ou konprann? Depi nou moun yo te gentan ba nou yon dosye. Nou konn kijan bagay la ye. Anpil nan nou tou ka fè bagay abitrè. Ou wè sa m di nou an? Yo rann nou an erè deja. Yo te vin avèk yon bagay fantom ki te sou 3 fòm. Mwen menm m te manke pye nan pyèj la tou paske mwen menm m konnen m se lari a. M te manke pran nan pyèj la tou. Nou konprann sa m di nou an? A kisa l abouti? A lanmò. Ok nap okipe yon pakèt masisi nan peyi yo se dwa de moun yo se jounalis yo se sesi yo se sela wè peyi sa pa gen leta li pa gen otorite ladan li otorite e sèl nou menm ki gon kredibilite mesye se sèl nou menm ki ka mache apye kote pèp la pa pre lanmre dèyè nou kot sa nou pa ka fè la ann plase moun pa nou tou epi sak trèt nan ann tou ann tou fèl ann tou pe tèt li banm tèt la sak vle trayi nou ann fèl pa gen konsa pou peyi mache.